Si ayisyen vle fon bagay yo ka fèl. Il sufi nou mete tèt nou ansanm. Nan jou ki sot pase yo, chèf gang Izo nan Vilaj de Dye te pibliye yon video kote l tap menase kikonk ta deside al repòte chanèl YouTube li an. Li fè anpil menas, li bay anpil presyon, li menase tout moun ki ta pran inisyativ pou repòte chanèl YouTube li. Epi yè, nouvèl ki rive jwenn nou an mwens ke 24 è, se plis pase 10 mil konpatriyòt frè sè ayisyen parèy nou ki deside pou yo repòte chanèl YouTube Izo a. Nan moman n ap pale a la, Izo, chanèl ki te genyen prè de di, prè de 100 mil abòne, li te resevwa plak YouTube, li t ap fè videyo, ebyen chanèl sa l pa la ankò. Sepandan, gen plis pase 5 lòt chanèl ke Izo nan moman an la ap itilize pou kontinye fè pwomosyon mizik li, pou kontinye vann tèt li sou rezo a. Ebyen, chanèl sa yo, lis chanèl sa yo rive jwenn nou, nou pral pataje enfòmasyon avèk nou, paske travay la kòmanse fèt sou rezo a, Ayisyen deside yo pa p kontinye ap ankouraje voksal Izo ap fè yo, Izo tout moun konnen se yon bandi notwò li ye, se yon chèf de gang li ye, ebyen Izo pa ka vin ap vann yon lòt imaj de li, Nan moman an la. Ebyen rete branche rete la ou pral jwenn lis chanèl sa yo ki ap sipòte Izo e Izo ap fè pwomosyon mizik li sou yo nan moman an la. Depi pase dizan, gon gwo batay andedan Legliz Episkopal Dayiti. Nèg k ap batay pou pòs. Reveran Monpè k ap batay pou pòs. Sa k bezwen prezidan komite pèmanan, sa k bezwen trezorye, sa k bezwen administratè, Bagay yo santi di nan legliz. Nan dosye trafik zam ki enplike legliz episkopal Dayiti nan jou ki sot pase yo la, ebyen bagay sa ki te yon gou amè ke'l te nan bouch anpil pè nan legliz lan, ke'l te nan bouch anpil fidèl legliz episkopal Dayiti, Ke l te nan bouch on pakèt paran ki gen pitit yo nan Inivèsite Episkopal Dayiti, puiske Legliz Episkopal Dayiti, li afilye avèk on pakèt lòt enstitisyon andedan peyi an k ap desèvi kominote a. Ebyen, nou sonje, nan jou ki sot pase yo la, presizeman mèkredi, M te fè yon emisyon kote ke genyen 2 prèt nan legliz episkopal Dayiti an. Te gen pè Nathanaël St Pierre avèk yon lòt pè ki yo menm yo te vin avèk yon plan de redresman, yo t ap vin avèk nouvo pwojè pou yo gade kòman yo pral drese, kòman yo pral kanpe eskanp figi legliz episkopal. Ebyen mezanmi maten an m tèlman sezi, tèlman sezi, genyen pè Wilky Avril, pè Nathanaël St Pierre retounen nan aktyalite a, mesye sa yo tèlman bay enfòmasyon sou sa k ap pase andedan legliz episkopal, batay ki genyen nan moman an la andedan legliz episkopal, fwod ki t ap fèt andedan legliz episkopal depi 2018, Pè ki nan mawon an parlant de Fritz Désiré ki kote lal kache? Eske reyèlman lapolis ap chèche Fritz Désiré? Eske reyèlman lapolis ap chèche Marc Dochevil? Oubyen se dcpj ki nan bò pal back biwo afè kriminèl andedan dcpj, back biwo afè finansyè ak ekonomik andedan dcpj? Eske se 2 antite sa yo ki yo menm ki gen volonte pou kenbe dosye trafik zam ki enplike Legliz Episkopal Dayiti an, pandan yon lòt bò, DG Lapolis la avèk yon pakèt lòt otorite andedan peyi an, yo menm, yo sou wout pou bay vag. Hum! Pawòl yo anpil, men nou la pou n ba w enfòmasyon yo, nou la pou n klere je w pou konnen egzakteman ki sa k ap fèt nan dosye trafik zam sa a, ebyen rale ti chèz ou chita, enfòmasyon yo anpil, Prepare w ou pral konnen tout detay yo nan Bon Ti Mamit la. Bonjou bonswa tout moun, kòman nou ye? Se yon plezi kòm dabitid pou m avèk nou, pou m pote enfòmasyon yo pou nou, trete enfòmasyon yo avèk nou nan lide pou nou rete konekte ak tout enfòmasyon k ap brase bil sosyete a. Deja, m ap di w byenvini la w sou tak 509 tout Ayisyen konekte, chanèl ki konekte tout Ayisyen. Nenpòt kote ou ye sou latè beni an, si w poko abòne, pa neglije fè sa, abòne, aktive ti klòch notifikasyon e konsa wap rete konekte avèk nou pou w pa rate okenn nan videyo nap genyen pou n poste yo. Emisyon an se Mon Editorial avèk Yanick, dèyè mikwo prezantasyon an se Yanick e fidèl sèvant ou ki la avèk ou pou ba ou enfòmasyon yo. Yè, Premye Minis Ariel Henry li anonse genyen yon pwogram apezman sosyal ke Primati, de konsè avèk des enstans entènasyonal, deside mete kanpe sou pye la. Apre anpil pwomès ke yo pa t rive kenbe, apre anpil pwomès ki mete dòmi nan je nou, ki pa rive akonpli, ki pa rive abouti, ebyen gouvèneman Ariel Henry an, li afime yon lòt fwa ankò ke yo vle atake, ke yo vle foure men andedan nannan ensekirite alimantè la k ap trakase bil e moun ki pi defavorize yo, moun ki pi fèb yo, moun ki pa gen aksè pou yo manje chak jou yo, ebyen nan lide sa a, Genyen Food Shock Window ki se non pwogram apezman sosyal ki lanse yè jedi 13 avril pa gouvèneman an, ki pral koute anviwon 21 milya 600 milyon de goud. E lajan sa a, ki pral envesti nan kad pwogram apezman sosyal lan pandan prè de 6 mwa, FMI, ki se Fon Monetè Entènasyonal, pral bay pi gwo pati nan lajan sa a, e rès la ap soti nan kès Leta ayisyen. E nou sonje, depi lè Ariel Henry te deside pase men nan pri gaz lan, yo monte gaz lan, li te di ke lajan sa a, Lajan yo retire kote leta pa sibvansyone gaz la ankò e lajan sa yo deside mete sou gaz la, li ta pral ede pou mete enfrastrikti, li ta pral ede nan pwogram apezman sosyal, anpil pwomès te fèt, anpil anpil pwomès te fèt, men anyen pat janm reyalize vrèman. Se de pwomès non teni kote ke nou menm nou t ap tann ke ta pral genyen de pwogram danvègir ki mete kanpe, moun nan katye popilè yo, moun Site Solèy, moun Bèlè, moun Lasalin, moun Solino, moun Ba Dèlma, ke moun sa yo ta pral jwenn manje nan bòl yo, ke Leta atravè kès asistans sosyal ki la yo, atravè ministè afè sosyal ki la, ta pral pèmèt aske moun sa yo, yo fasilite moun yo jwenn manje, yo fasilite moun yo jwenn diferan pwogram pou yo entegre tèt yo, pou yo rantre ladan l, kote ke yo t ap ka bay moun yo manje, yo t ap ka bay moun yo lòt mwayen pou yo reponn avèk bezwen yo. O o! Anyen pa fèt, anyen pa janm fèt, jiskaske yè, Ariel wè se twòp af, e twòp a, e twòp, twòp bagay pou li. Fon Monetè Entènasyonal wè se twòp bagay pou yo, ebyen yo deside yo vini avèk pwogram sa a. Eske pwogram nan li pral kenbe pandan 6 mwa? Eske 21 milya 600 milyon de goud sa yo pral envesti l nan kad pwogram nan vre? Eske o nivo di ministè dè zafè sosyal e di travay pwogram nan pap sèlman yon pwogram ti manman cheri ti doudou cheri kote yo pral bay moun yo yon repa cho chak jou yon asyèt manje epi moun sa yo lè yo fin manje manje a epi yo fini? Eske pral gen asistans ki pote vrèman kote ke moun sa yo, yo ka jwenn yon ti degaje, yon ti tchotcho pou yo al brase lavi an, menm lè bagay yo difisil, ensekirite a cheval, paske se konsa pwogram fèt, se konsa pwojè dasistans sosyal mete kanpe. Paske si n ap, si m ta eseye fè yon ti konparezon, lè n ap gade pwogram Biden nan, pwogram Biden nan se yon pakedj li ye. Andedan pwogram nan yo di w y ap ba w asirans sante, y ap ba ou ou gen posiblite pou al lekòl, al aprann anglè, al aprann manye konpitè eksetera, yo bay moun yo yon ti frè chak mwa, yo bay moun yo yon ti lajan chak mwa eksetera. Ebyen, si nou la, si leta ayisyen ap pale don pwogram apezman sosyal, m pa kwè nan pwogram nan sèlman se pral bay moun yo yon ti bòl manje, yon ti plat manje chak jou. M panse andedan pwogram nan pral genyen mwayen pral genyen yon politik ke ministè afè sosyal pral mete la, yon politik ke ministè afè sosyal, andedan menm ministè afè sosyal e di travay lan, minis lan pral mete kanpe, pou di ke moun sa yo, si yo ba yo pa egzanp, 5000 goud pa mwa, men ki sa l ka fè, men ki sa yo ka anvizaje fè avèk li, eksetera. M panse se tout yon pakedj, m panse se tout yon pakedj pwogram sa a dwe ye. Lè yap pale de food shock window lan, sèlman ou wè food, ou wè manje, apre sa ou pa konprann rès yo, ou pa konn kisa l pral vini avèk, ou pa konn kisa l pral pote. Donk li ekstrèmeman enpòtan pou nou vrèman chèche plis detay, plis enfòmasyon sou pwogram nan pou nou konnen kisa k ap genyen l egzakteman, kisa package an ye, nan sousi pou konpatriyòt frè n sè nou yo pa al tonbe non katchouboumbe pandan ke yo ap mete nan tèt yo Ariel gouvènman an pral aleje chaj yo, pral ba yo meyè kondisyon de vi, epi se rete nou rete pou nou ta wè 21 milya sa a li disparèt e anyen serye pa regle pou moun ki nan nesesite yo, pou sila yo ki pi fèb yo. Mwen di nou nan kòmansman videyo a ke. Anvi e ke izo vilaj de Dye twouve l nan sitiyasyon la, izo fache, izo estomake, izo enève paske izo pèdi chanèl youtube li. Men fòk izo te ka atann li a sa. Ebyen izo izo ap vann tèt li tankou yon atis mafya, tankou yon chantè, yon rapè etc. Men izo konnen reyèlman l pa sa vre. Li pa sa vre. Andeyò de chante w ka chante etc. Men w son kriminèl, w son bandi. Si w vle fè karyè w nan mizik lan, premye bagay pou w fè, se mete w aladispozisyon de lajistis, sa k ap fèt lan pou l fèt, ou konprann? Men w pa ka fin brase bilon sosyete konsa, ou pa ka gwo machann dezagreman ke w ye, n ap touye, n ap kidnape, n ap vòlè, n ap masakre, n ap mete dife, epi pou n ta aksepte, pou popilasyon an ta annik ouvri de bra aksepte nou, epi bliye tout sa nou fè. ap chèche senpati moun, ap fè moun menas, ap bay moun presyon etc. Ebyen nan moman an la kote Izo pèdi chanèl li, gon zanmi ki voye yon lis chanèl, yon lis platfòm YouTube nan moman an la ki ap fè pwomosyon pou Izo Vilaj de Dye. Yo pral rann yo kont ke chanèl sa yo se toujou menm platfòm bandi andedan vilaj, Chak mizik izo lage yo reprann li wi. Ou menm wap panse se yon moun lambda konsa ki pa gen anyen a wè avèk izo, ebyen fò w chèche enfòmasyon pou konnen se menm nèg ki andedan gang vilaj de dye gang izo 5 segond lan ki yo menm ki gen chanèl yo tou ki yo menm ki plen abòne e se sak pi enèvan Se sa k pi trajik lan, ki pi e, ki imilyan. Li imilyan on ne peut plus paske kòman ou pral di m ke de seri de nèg y ap kidnape w, y ap vyole w, y ap vòlè afè w, y ap masakre w, anpeche w ret lakay ou, epi jounen jodi an la, w ap abòne avèk yo, w ap suiv yo? Nou pa wè ayisyen gon pwoblèm, nou pa wè ayisyen, majorite ayisyen merite pou yo al yon psi. Se sa n rele sendrom de Stockholm nan wi. Nou renmen bouwo nou twòp. Nèg lan pa ka ap teworize n, nèg lan pran nou n an otaj, nèg la ap malmennen nou, y ap dechèpiye nou, y ap toupizi nou epi ou jwenn malè ou pran le malin plaisir Ou gen tan disponib, ou monte sou youtube, ou tape Izo, wap gad mizik li, ou abòne, ou tape Ze Pekenyo, wap gad mizik li, ou abòne. Epav ou ye? Menm pou blag non, menm pou blag pa yon fwa mwen m pa janm pèdi tan m. On zanmi ka pataje, l di oh! Li ale, li gen lè fin tande mizik lan, li fè screenshot li voye, epi li montre kantite abòne, li montre kantite views. La m ka gade, m wè Izo gen platfòm li etc, men ki kantite moun li gen, men ki kantite views l ap fè pa jou. Bon mwen m pa pral gaspiye tan m pral di m pral monte sou YouTube al chèche moun sa, bon fè kisa? Kisa yo pral aprann mwen? Kisa m genyen pou m pran de yo kòm leson? Jamè paske modèl moun sa yo se moun, se pwazon sosyal yo ye. Se machann dezagreman yo ye, plas yo Se yon kote pou yo reflechi, plas yo se swa nan prizon oubyen anba tè, pa gen 2 fòm posib. Pa gen 2 fòm posib epoutan, gen Ayisyen, parèy nou, frè sè nou, moun nou konsidere kòm moun k ap viktim andedan sosyete a, epoutan se yo menm wi k ap abòne. Moun sa yo ki pa ka pase nan antre sid peyi an pou yo ale Okay, pou yo ale Jakmèl, pou yo ale Jeremi, eksetera, se yo menm wi anpil nan yo k ap abòne. Donk la a nou wè moun sa yo, anpil nan yo merite pou yo wè yon psi, al wè yon terapeut, al wè yon psikolog paske anpil ayisyen malad nou fou. Nou pa ka gen, nou pa ka ap kite sendrom de Stockholm sa ap manje nou pandan ke nap tonbe damou, pandan ke nou ap senpatize avèk bouwo nou, ak moun kap fè nou mal. E menm jan gen de seri de moun la a, lè map gade de seri de ayisyen konpatriyòt frè m sè m kap rele, woy viv Ariel! Pa anmède l, pa anmède l, Siy sa a pwomèt de Ariel, Ariel ap kite pouvwa an 2025, etc. Etc. Men, an nou serye. Ki sa k ap mache nan peyi an? Anyen p ap mache. Nou viv alèz? Non. Nou manje alèz? Non. Gen sekirite? Non. Gen kouran? Non. Gen dlo potab? Non. Gen travay? Non. Edikasyon de kalite? Non. Pa gen anyen k ap mache. Epi ou tande gen militan, senpatizan, alye, k ap defann. Ki sa n ap defann nan? Sa vle di menm moun sa yo k ap vòlè, k ap fè koripsyon, menm bouwo nou sa yo, nou damou yo, Menm pou wou nou sa, nap fè pwomosyon pou yo, menm pou wou nou sa, nap senpatize avèk yo, nou malad. Donk, 99 pwen 9 pousan Ayisyen ta merite pou yo on psi. E sitou moun sa yo kap fè politik, sitou moun sa yo ki rele tèt yo militan. Paske, a un certain moment de la durée, fòk nou wè lè moun yo malad. Ebyen mezanmi, prepare plim nou, prepare kaye nou, Nou pral pataje avèk ou yon lis nèg, yon lis bandi andedan vilaj ki gen platfòm YouTube yo e platfòm nan li a la dispozisyon de Izo. Izo lage yon videyo pou 1, li sou pa yo pou 2. Izo lage yon ti bout videyo 30 segond, li sou pa l pou 1, Li sou paro pou 2. E nan moman an la, Izo pa gen platfòm ankò, l pa gen YouTube ankò. Sèlman plak la YouTube pa ta voye twò plak la nan men l. Ah! Brèf, sèlman plak la l genyen la kòm souvni ke l te gen yon chanèl ki rele Izo Village. Ebyen, Tèt Pa Dwat, ki se premye chanèl YouTube la nan moman an, ke nèg yo kontinye ap fè pwomosyon pou izo. Enfòmasyon ki rive jwenn nou nèg zan tèt pa dwat lan se yon bandi nan baz izo 5 segond lan. Se nèg vilaj li ye, se bandi vilaj li ye. Donk li gen platfòm li nan moman an la e yo kontinye ap fè pwomosyon. Gon moun ki menm di m tèt pa dwat lan se nèg sa ki plen e ki mete yon pakèt epin nan figi l, ou konprann, li plen epin nan figi li, nan tout sousi l, Konprann? Atis yo, atis yo anraje nèt. Antouka, tèt pa dwat, li gen chanèl YouTube li, li plen abòne, e chanèl li monetize, chanèl li kontinye ap fè pwomosyon pou Izo. Donk, nou menm ki kontinye ap fè pwomosyon, n ap fè pwomosyon pou n debarase planche a de modèl moun sa yo, de enègimèn sa yo, travay la pap kanpe. Gon lòt chanèl, Drill Haiti 509. Toujou nèg ki nan baz izo toujou bandi kap fè promosyon izo Atis soso 5 lan Li gen chanèl youtube li se nèg andedan vilaj se nèg ki nan baz izo yap fè promosyon pou izo Deyson Detal official Bandi vilaj ki gen platfòm youtube yo kap fè promosyon izo ki kontinye ap fè travay pwopagand yo Ze pekenyon anfware bon sa li menm li fit avèk izo Prèske tout mizik izo li fit avèk izo Li gen chanèl li ki plen abòne la yon Ayisyen gen seri de moun ki konpòte an epav ki chita ap gade videyo ki chita ap gade kap fè pwomosyon pou bandi. Na konprann, na konprann, na konprann ke anpil Ayisyen yo menm nan moman an la yo pa vrèman konprann sa kap pase andedan peyi an. Gen anpil Ayisyen ki pran tan yo ki ap gaspiye tan yo ap fè pwomosyon pou bandi ap pataje videyo bandi ap gade mizik bandi sa yo ap di bandi ap bay bèl kòmantè pou bandi sa yo anba videyo yo moun sa yo pa konprann sa kap pase a humm yo pa konprann se nou menm nou menm ki paka sikile al wè fanmi nou nan okay al wè fanmi nou jakmèl al wè fanmi nou jeremi. Se nou menm k ap sibi. Mwen m pa konn depi kilè m fè rantre sid peyi a al wè zanmi, al wè fanmi m. Poukisa paske nèg yo deside yo bloke l. Yo deside yo bloke l. E pa tout moun ki renmen pran avyon non. E pa tout moun ki renmen pran avyon. E gen yon sèten de Youngji piti street lan. Ap fè pwomosyon Izo, nèg vilaj, bandi andedan vilaj de je 5 segond nan baz Izo 5 segond lan. Pou kounye a la, se 6 platfòm sa yo, se 6 chanèl YouTube yo, sa yo nou genyen la nan lis nou ki rive jwenn nou ki kontinye ap fè pwomosyon pou Izo nan vilaj. Donk nou menm ki kontinye, nou menm ki pran inisyativ pou n repòte, nou menm ki pran inisyativ pou nou kontinye ap denonse konpòteman zèfèyis sa yo, ke travay la pa kanpe, ke travay la kontinye pou nou ankouraje bon konpòteman. E pa konpòteman malfrendeng ti dejwe sa yo k ap kraze peyi an, ki pa sispann touye, kidnape, vyole on pakèt bandi san fwa ni lwa. Ebyen mezanmi, pandan n ap pale de bandi san fwa ni lwa sa yo, Izo, Ti Lapli, Lanmò San Jou, Vitelòm, Nèg Je Nèf, Je Pèp yo pa t ap egziste si pa t gen moun ki t ap finanse yo, si pa gen moun ki t ap pwomote yo, si pa gen moun ki t ap founi yo zam avèk bal. Paske Izo san on nèf minimèt oubyen san on gwo galil san bal, Izo pa min anyen. Izo pap menm ka kanpe pale non sou moun si l pa gen manch ki kote l, si l pa gen zam ni avè l. Paske jounen jodi an la tout bandi w tande ki bandi ki ap bat lestomak yo se paske yo gon zam pou yo kanpe sou li. Zam nan se bwa dèyè bannann yo. Lame yo gen avèk yo a se bwa dèyè bannann yo. Donk. Tout mesye sa yo, mesye dam sa yo ki andedan la repiblik, ki ap finanse bandi yon bò, ki ap mete mwayen a la dispozisyon de bandi yo, ba yo zam, ba yo bal, nèg sa yo k ap fè trafik zam ak minisyon andedan peyi an, yo menm yo pou bokou nan ensekirite an, yo pou bokou nan vyolans kriminèl ki gen andedan la repiblik. Deklarasyon sa a, se yon pè nan legliz episkopal Dayiti ki fè l. Se pa tout pè ki vòlè, se pa tout pè ki nan trafik zam, ki nan trafik bal. Andedan legliz episkopal Dayiti, depi pase dizan, Gen gwo batay k ap fèt pou pòs. Nèg ki bezwen pran tèt komite pèmanan, nèg ki bezwen pran pòs trezorye, nèg ki bezwen jwe enfliyans yo pou pran kontwòl legliz. Ebyen sitiyasyon sa a vin kreye ti klan, ti klan, ti klan, ti gwoup, ti gwoup, ti gwoup andedan legliz episkopal. An 2018, Legliz Episkopal Dayiti te gen pou yo fè eleksyon pou yo chanje komite pèmanan. Ebyen, eleksyon sa a, s on eleksyon ki te plen fwod, s on eleksyon ki te trike, s on eleksyon ki te fèt kote ke pa t gen lejitimite, kote ke diferan gwoup moun ki te al nan eleksyon yo te konteste rezilta, malgre sa, Moun sa yo te konteste yo, jounen jodi an se yo menm ki toujou nan tèt komite pèmanan an. Tande! An lane 2018, lè eleksyon fin fèt, yo voye rezilta yo bay legliz anglikan, legliz episkopal anglikan an Angletè, paske yo menm an Ayiti, se kòm si se yon kòporasyon, se yon pakèt legliz ki gen koneksite ki lye, Yo konsidere yo kòm de zegliz ki sou titèl. Sa vle di, legliz ki kwafe Legliz Episkopal Dayiti an ki jous ann Angletè lan, li menm, parapò avèk tout fwod, tout iregilarite ki te genyen nan eleksyon 2018 yo m di w lan, eleksyon 2018 yo se pa eleksyon nasyonal, eleksyon CEP fè non, m ap pale n de eleksyon ki te fèt andedan Legliz Episkopal, kote reveran pè yo ap boure bilten nan urn yo, ap plen urn yo a bilten, kote eleksyon sa a li gen fwod, kote eleksyon sa a li pa t lejitim, li te konteste, li te gen iregilarite. Deja la a, w ap santi ke gen yon bagay ki pa t mache andedan legliz lan. Se yon bagay klan, n ap fè eleksyon pou nou mete yon komite pèmanan epi n ap fè fwod, alòske n ap di pa vòlè, N ap di moun pa fè sesi, pa fè sela, gen yon konpòteman ou dwe genyen, tout sa ki negatif, tout sa ki sijè ak koripsyon nou pa dwe ladan l, epi andedan legliz gen fwod. La, se deja yon sinyal li te dwe ye. Men sa poko anyen. Eleksyon fèt, e legliz legliz episkopal anglikan jis an Angletè li pa valide eleksyon paske gen fwod. Men malgre gen fwod, Moun sa yo, yo te konteste fòse ke eleksyon te gen iregilarite, jounen jodi an la, anpil nan yo enplike nan kesyon trafik zam, anpil nan yo enplike nan kesyon trafik bal depi mwa dout 2022 pase a. Ebyen mezanmi tande, se mwen k ap di nou, Genyen maten an e 2 reveran pè. M ap pale nou, byen antandi, de pè e Wilky Avril, m ap pale nou de pè Nathanaël St. Pierre. Nan lide pou lave eskanp figi legliz la ki fin sal, ki fin tèni, imaj legliz la tèni nèt, sal, sal, sal, ebyen, yo menm yo pran kouraj yo a 2 bra pou yo denonse yon kantite magouy ki ap fèt ki kontinye ap fèt andedan Legliz Episkopal Dayiti. Legliz Episkopal Dayiti, gen yon pakèt lòt enstitisyon ki lye avèk li. Gen Inivèsite Episkopal Dayiti ki lye avèk li, gen diferan lòt òganism kote ke yo ta fè dè aktivite sosyal, bay manje, eksetera, ki lye avèk li. Nan moman an la, tout bagay sa yo paralize. Tout bagay sa yo paralize. Komite Pèmanan Legliz Episkopal lan, genyen nan tèt li kòm prezidan Reveran Mardocheville. Nan jou ki sot pase yo la a, menm Mardocheville sa a, ki, nan yon premye tan, te ale kabinè denstriksyon, te ale rankontre jij, tande, dcpj te envite l, li deside l pa al nan dcpj, men l ale kabinè denstriksyon, l al jwenn yon jij denstriksyon pou tande l, yo fin tande l, yo voye l lakay li, yo pa kenbe l. Dcpj ki kontinye ankete, Bac ki se biwo afè kriminèl andedan dcpj ki ap ankete ki sou dosye a, Baf ki se biwo afè finansyè e ekonomik andedan dcpj ki sou dosye a kontinye ankete, ebyen pral gon revirman ki fèt nan dosye sa a. Se lè dcpj pral mande pnh lan pou mete yon avi de rechèch dèyè Pè Armado Chevil. Mandochevil, prezidan komite pèmanan, se li k ap prezide legliz episkopal e se li k ap prezide tout aktivite andedan legliz episkopal, dè desizyon k ap pran se yo menm ki pou pran li, eksetera, eksetera. Ebyen jounen jodi an la, Mandochevil rete yon pwazon pou legliz lan. Tande byen! Malgre Mandochevil nan mawon, Mardochée Vil kontinye ap pran de zangajman o non de legliz episkopal Dayiti. Wi se vre pa gon tribinal, pa gon jij ki ko pwononse, pa gon santans ki rann etc. Pa gon, pa, yo pa, pa gon sanksyon ki bay. Men ekout, menm sou yon baz detik, Menm pou le respè de lenstitisyon ke w t ap prezide, ke w te nan tèt komite pèmanan an, otomatikman dcpj, lapolis ap chèche w tankou chen fou, tankou foumi fou, paske ou enplike nan trafik zam, ou enplike nan trafik bal, nan vann bandi zam, nan vann bandi bal, ou ta sipoze Fè yon retrè. Ou ta sipoze mete kò w sou kote. E poutan, pandan dcpj, lapolis, bri ap chèche Reveran Pè a, Reveran Pè a, l ap siyen dokiman, l ap siyen dokiman non sèlman ki angaje Legliz Episkopal, men ki angaje Inivèsite Episkopal Dayiti. Èske n serye? Pè Fritz Désiré, Pè Fritz Désiré li menm, Lapolis ap chèche Pè Fritz Désiré pandan yon bon bout tan. Mardochée Ville, Lapolis remete avi yo echanj dèyè l la, sa se yon revirman, sa se yon bagay ki fèk parèt, men gen yon bon tan, dcpj, Lapolis, bri ki se Brigade de Recherche et d'Intervention, ap chèche Fritz Désiré. Fritz Désiré ki se moun Lagonav, Ebyen gen enfòmasyon ki ap sikile ki ta fè kwè ke Fritz Désiré li menm li al kache kò l Lagonav. Lè enfòmasyon sa yo kòmanse sikile mwen kesyon m poze tèt mwen, m di bon ekout, lapolis ap chèche Fritz Désiré. Premye bagay ki ta sipoze fèt andedan dcpj, se retour à la case départ, ki vle di kisa, se ale pou konnen kote moun nan soti, Eske l, ki relasyon l gen avèk moun kote l te soti yo? Eske l te gen yon trè bòn relasyon avèk moun Lagonav pandan ke li te fè pati de komite a, pandan ke li t ap dirije eksetera? Ki, ki relasyon Fritz Désiré genyen avèk antouraj li? Se premye kote pou al chèche. Se premye kote pou ta al chèche, ebyen on dirè ke yo bliye si Fritz Désiré se moun Lagonav li ye, yo bliye si se la l soti, si se la l grandi, si se la l rete, si se la l gen majorite fanmi l. Epi sa w tande a la, bri ap kouri, enfòmasyon ap sikile kòm kwa Fritz Désiré l ta al kache kò l nan on twou nan Lagonav. Donk se sa k fè li ekstrèmeman enpòtan, fòk lapolis, fòk dcpj, fòk bri, fòk tout otorite ki konsène pa kesyon trafik zam, trafik bal ki konsène dè zotorite andedan Legliz Episkopal Dayiti, fòk yo ankete, fòk yo kale je yo, fòk yo louvri je yo. Pou ki rezon? Gen moun ki ap poze kesyon e gen yon zanmi ki te mande m sa tou. Mwen menm, piske m ap chèche enfòmasyon, m pa oblije konn tout detay, mwen menm ki sa m fè? Gen de seri de moun konnen ki genyen de trè bòn relasyon avèk legliz, ke l se legliz katolik, ke l se legliz episkopal Dayiti, mwen te kontakte yo pou yo ban mwen plis detay, plis eksplikasyon. Gon zanmi ki te mande m, Poukisa, jan ministè dè kilt te pran sanksyon kont pastè Amel Lafleur lè skandal lan te eklate kote ke l tap manyen pitit li, li tap bobo pitit li, yo pran sanksyon pou l pa egzèse e e pou l pa egzèse aktivite relijyez pandan 5 an, poukisa legli, poukisa ministè dè kilt pa pran sanksyon tou kont legliz episkopal, sa vle di e kont e e moun sa yo ki andedan legliz episkopal, prèt sa yo ki sou sanksyon etc ki ki enplike nan trafik zam, ki enplike nan trafik bal, eksetera, poukisa tou yo pa pran sanksyon kont legliz episkopal? Lè m pale avèk diferan moun, premye bagay yo fè m konnen ke menm jan legliz katolik yo lye dirèkteman avèk le pap Otorite yerarchik yo se a Ròm li ye, se le pap, se tout sa ki konsène konkòrda ki lye yo avèk Ayiti. Donk, ministè dè kilt pa ka genyen, ministè dè kilt sanse pa gen dwa pou l ta sanksyone legliz katolik. Menm jan ministè dè kilt pa gen dwa pou l ta sanksyone legliz episkopal Dayiti. Kòmsi pou l ta mande pou yo ta fèmen legliz, pou l ta mande pou ta pran dè desizyon kont legliz la, eksetera. Sepandan, Nou wè lè te gen covid lan, ministère de la santé publique soti enfòmasyon yo, soti nòt yo kote ke yo pran dè dispozisyon pou pa gen rasanbleman ki fèt. Plis ke 5 moun, plis ke 5 moun pa ka rasanble nan yon menm espas. Yo oblije koube yo, paske sa yo se dè dispozisyon leta pran e tout moun, tout enstitisyon, tout gwoupman, tout asosyasyon ki andedan peyi an, ki ap egzèse yon kèlkonk aktivite sou sòl ayisyen an dwe koube otomatikman. Ou konprann? Li dwe koube otomatikman. Men kounye a, sa ki pral gen pou wè avèk de sanksyon ke yo pral pran kont legliz an pa rapò avèk de aktivite, èske yo sipoze fèmen legliz eksetera, sa yo, yo lye dirèkteman avèk legliz Anglikan ann Angletè, li lye avèk Wòm, avèk La Sentete Le Pap, eksetera. Donk la a nou klè. Sepandan, legliz pwotestant ann Ayiti, nou wè kòman l fasil, kòman l izi pou genyen dè dispozisyon ki pran, pou genyen dè sanksyon ki pwononse kont pastè nou yo, kont evèk nou yo, eksetera, eksetera. Men sa pa vle di pou otan ke Moun sa yo k ap fè malvèzasyon andedan legliz episkopal ke leta ayisyen pa ka sanksyone yo. Non, leta ayisyen ka sanksyone yo. E sè le ka nou wè Reveran Pè Frantz Cole l ap bwè ti prizon l. L ap goute ti prizon l lit lit. L ap bwè ti prizon l. Paske legliz episkopal, legliz katolik, legliz e pwote, legliz pwotestan yo, yo se dè enstitisyon, yo se dè zantite. Yo se dè enstitisyon. Yo se, yo se des entités morales, ok, se sa nou te ka rele des personnes morales. Pèsòn moral yo tou, sa ka rive ke gen des dispozisyon, gen des sanksyon ki pran kont yo. Men, genyen des dispozisyon byen espesifik, klèman defini, ki pral pèmèt ke yo sanksyone e pèsòn moral yo. Kounyeya, an nou gade reyalite an. Gwo skandal eklate ki konsène Legliz Episkopal Dayiti. Legliz Episkopal Dayiti son enstitisyon. Moun k ap jere Legliz Episkopal yo se yo menm ki enplike nan skandal la a pwòpreman pale, de pèsòn fizik tankou Frantz Cole, Mardochée Ville, Fritz Désiré, Voundla Zimbabweyen an, te genyen Broker a Ginette ki enplike nan tout skandal sa yo, Kounye a, de sanksyon ke lajistis pral pran, lapolis pral pran etc. Se kont moun sa yo. Se kont endividi sa yo. Men kisa ki rive? On enstitisyon ki preyalableman te nob, fòk mwen di nou tou ke moun sa yo gen pouvwa hein. Legliz an Ayiti yo gen pouvwa. E se pa sèlman an Ayiti. M gen enpresyon nan tout mond lan, depi se kote relijyon an li vrèman prezan, relijyon an li vrèman enpozan, moun sa yo, yo ap toujou pwisan, y ap toujou e gen yon sètèn otorite. Kounyeya, kòm, andedan legliz episkopal, skandal eklate, de seri de kwo dirijan, de kwo responsab andedan legliz la enplike nan trafik zam, enplike nan vann bal, eksetera, otomatikman imaj legliz lan sal. Kiyès ki pral vin di m jounen jodi an la, e, e, ou fèmen je w, men on pè legliz episkopal, e, l ap kenbe men w pou w travèse yon lari? Non! M ka di jamè, jamè kite je m kale pou m wè, si e pa nan yon twou l pral lage m. Si se pa nan yon baz bandi l pral mennen m paske egzanp ki trase a montre ke legliz episkopal Dayiti se fwod, se koripsyon, se malvèzasyon k ap fèt anndan l. Otomatikman, imaj yo voye an, imaj yo reflete an se koripsyon, se skandal, se trafik zam, se malvèzasyon. Anpil moun pa fè yo konfyans ankò, anpil anpil fidèl yo te genyen pa fè yo konfyans. M pa bezwen pale w de yon moun ki pa t menm mache legliz yo, de yon moun ki pa t menm kwè nan yo, nan travay yo t ap fè andedan peyi a. Donk sa a li ekstrèmeman enpòtan. Men kounye a, ki sa ki ka fèt? Sa ki ka fèt lan e sa ki sipoze fèt lan, ki dwe fèt lan, se lajistis, lapolis. Ba nou, Zimbabweyen an, Vundla Chikungozo. Bon. Ba nou Fritz Désiré. Ba nou Mardochée Vil. Tout moun sa yo ki enplike nan trafik zam nan, ki enplike nan trafik bal lan, ba nou yo, mete yo a la dispozisyon de la jistis. Fòk limyè fèt sou dosye sa a. Fòk limyè fèt sou dosye sa a. Moun ki koupab yo, fòk yo sanksyone. Fòk lajistis, fòk yon tribinal, fòk yon jij pwononse santans yo, pwononse pèn yo. Paske nou menm nou gon vyèy pratik, nou gon vyèy koutim an Ayiti. Tout sa ki mal, tout sa k ap fèt mal, se li k priyorite. Se li n ap pwomote. Ebyen jounen jodi an la, nou p ap ka kontinye ap tolere malvèzasyon, magouy, zak kriminèl, vagabondaj, yon pakèt machann dezagreman ak kravat, ak sultan yo sou yo, epi vini ap vann nou fo lespwa. lespwa nan gwo mamit, lespwa nan ti mamit, gwo likidasyon lespwa, non! Non! Bagay sa fòk li fini, paske si nou vle bati yon sosyete, nou vle bati yon lòt peyi, fòk gen egzanp ki trase. Ebyen mezanmi, maten an la, 2 reveran pè sa yo, pè Wilky Avril, pè Nathanaël St. Pierre, yo te fon gwo rale nan emisyon Karayib lan nan Gran Boulva maten an la. M pral fè nou tande yon ekstrè M pral fè nou tande yon ekstrè de entèvyou sa a ki t ap fèt avèk 2 reveran pè yo, konsa w ap genyen plis detay. Men, sèl sa w dwe konnen, lè w annafè avèk moun, toutè posib. Toutè posib! Men pandan w tande toutè posib lan, gen moun ki gen konviksyon, gen moun ki gen onètete, Gen moun ki gen kredibilite, gen moun ki pa vann konsyans yo ni pou milyon, ni pou milyon dola, ni pou milyon goud. Li rare. Li rare, li ekstrèmeman rare. Skandal sa a ki eklate andedan Legliz Episkopal lan, se yon okazyon ou menm pou genyen pou pa kwè tout moun avègleman. Pou pa kwè pastè a avègleman, je fèmen, pou pa kwè pè a, je fèmen, pou pa kwè vodouyizan an, je fèmen, pou pa kwè prezidan an, je fèmen, pou pa kwè premye minis lan, je fèmen, pou pa kwè dirijan yo, je fèmen, paske nenpòt kote moun nan ye an, nenpòt sektè li ladan l lan, li ka toujou ba w on kou nan do. Li ka toujou ponyade w lè w pa t atann ou leplistan. Donk an nou tande ansanm kòman sa te ye maten an nan sa ki konsène trafik zam ak bal ki konsène dirijan prèt relijye andedan Legliz Episkopal Dayiti. Bon, Pierre Renel, n ap viv li trè difisilman paske malgre nou aletranje, nou se Ayisyen. Nou te konn mache avèk fyète, si se mask n ap mete nan figi nou, nou pran drapo nou, nou mete nan figi nou. Gen nan nou ki mache avèk yon kolye nan kou nou ki gen anblèm drapo peyi Dayiti a e nou te fyè. Men kounye an, avèk tach sa, avèk kriz sa, ke petèt ou menm ou konnen k ap travèse Legliz Episkopal Dayiti depi dezan, men nou menm nou ka di se yon kriz k ap travèse legliz la depi les 10 dernières années enbyen nou komanse de plus en plus wont an exprime identite nou malerezman se moun nou ye a menm si gen nèg au niveau local trete nou de diaspora oubyen yo trete nou de minorite etc les deux sont vrais. Nou nou mwen menm mwen nan diaspora a wilky national nou kapab reprezante on minorite men jounen jodia se pa nou nan ti minorite sa ki mennen legliz la kote li ye a donk jodia patisipasyon nou nan emisyon lan se pou nou ka fè le pwen pou nou kapab di klèman ke se pa Tout pè yo ki vagabon. Se pa tout pè yo ki gen men yo tranpe nan trafik zam. Se de moun ki aswafe de pouvwa e aswafe se kèlke zeleman. Donk, mentnan li enpòtan pou ke lajistis kapab swiv kou li, pou li jwenn eleman sa yo, paske pandan y ap di yo nan mawon, yo nan mawon, nou konnen ke gen de nèg k ap siyen de donkiman, ofisyèl k ap fè denominasyon ou fèk sot mansyone la ke gen de enstitisyon tankou Inivèsite Episkopal ki an kriz. Donk li li enpòtan ke nou konnen ke pandan Inivèsite Episkopal an kriz la, gen de moun ki rechèche pa lapolis ki ap siyen de dokiman ofisyèl o non de legliz la. Donk nou menm nou vin demake nou de aksyon sa. Monpè, monpè, Pè Senpyè, la fò n pale klè paske nou konnen kiyès ki gen avi de rechèch dèyè yo e gen yon moun jodi a la ki se yon eleman kle nan tèt Legliz Episkopal nan peyi Dayiti ki rele Pè Jean Mado Chevil. Se li menm ki te jwe wòl prezidan komite pèmanan legliz la. Nou konnen li genyen 2 manda, bon si n kwè lapolis, gen avi rechèch ki lanse kont li. Eske se li menm ki toujou nan tèt legliz la ou di mwens nan tèt komite pèmanan k ap jere legliz la? Pèmèt mwen salye nou. Mwen salye Pè Nathanaël, mwen salye. Andy mwen salye Guerrier, PRL, tout ekip la mwen se pè Avril map travay nan pawas port de paix mwen remèsye nou pwiske nou ba nou okazyon pou nou pale ak laprès jodi a nan yon moman legliz nou an vilipande, avili dlo sal de tout kote ap frape nou e kòm pè Nathanaël sot di li nou vin pran lapawòl. au nom de la foi, nous, au nom de conviction, nous, au nom de la majorité fidèle, l'Église là, qui vit dans la honte, dans la peur et dans la déception. Au nom de cette minorité et que y nous, mais qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, nom de nous Kiyès ki nan tèt legliz la jodi a? Se efektivman Pè Madoche. Pase li pa janm remèt demisyon l. Nou pa di Pè Madoche, nou pa gen prèv pou n di se li ki responsab ou pa. Se lapolis ki gen, lapolis ak lajistis ki dwe etabli verite sou kesyon an. Yo epegle Pè Madoche nan kesyon sa a. Pè Fanfan, Pè Dezire ak yon pakèt lòt moun ke non yo site. Mentnan, yo dwe mete yo disponib pou lajistis tande yo e mezire nivo enplikasyon ou pa nan dosye sa a. Antretan, pou ke yo konnen si y ap pini yo, pou yo pini yo si yo koupab. Si yo pa koupab, pou yo rann yo lib de lè aktivite. Men antretan. Li tap bèl pou ke moun ki nan tèt legliz la kounya ki gen non yo ap site, ki gen non yo kòm moun lapolis ap chèche, ke yo te kapab mete yo disponib pou ke enben legliz la kapab respire an atandan. Paske si gen tout. Mete yo disponib oubyen mete yo sou kote, ekarte yo de legliz la? Sou kote nan fonksyon yap ranpli kounya. Paske, w ap dakò avèk mwen Guerrier Dieuseul, li anòmal ke yon pè genyen non l site nan nivo sa a, epi l toujou gen responsablite de gouvène legliz. Mentnan, kèl. Pa sèlman responsablite pou l jere, men responsablite pastoral li. Ki kredibilite yon nèg yo akize, paske lè w se yon nèg ki pè, Epi pandan ke w pè a, non w ap site nan trafik zam k ap tiye moun, non w ap site nan trafik zam ki vann avèk bandi. Dcpj debake nan biwo dyosezen, yo pran òdinatè, donk yo gen aksè a dè done ke mwen menm kote m ye a oubyen pè Avril kote l ye a, li pa janm okouran. Paske, lè ou se yon pè, ou pa gen aksè a biwo dyosezyen an pou ta rantre pou kapab pran nenpòt ki bagay. Yo wè ke gen de chèk ki emi. Se sa k fè yo arete yon kontab. E kontab la di ke li menm se yon anplwaye li ye, se lòd yo ba li. Li enpòtan jounen jodi a pou si yon nèg ou kapab ap kache, w ap mawon, Si w konnen ke w inosan, pran yon avoka, fè y al remèt ou bay lapolis pou pwoteje vi w avèk byen w, lèfini, òganize defans ou paske ou genyen de prèv nan men w ke ou pa patisipe nan yon bagay ki louch. Men si kounye an olye w fè sa, w ap mawon, w ap fè dilatwa a, w ap chèche jij ki pou pibliye pou ou des ordonnances de non-lieu, w ap itilize koripsyon sosyal ki egziste jounen jodi a. Monpè, monpè, ann fon ti kanpe la. Se gwo bagay w ap di la wi. Paske. Fòk piblik la konnen nap pale la de Pè Jean Mado Chévil. Se li menm ki prezidan jiska minit nap pale a, jiska yon desizyon ofisyèl de Legliz Episkopal Dayiti, se li menm ki prezidan komite pèmanan legliz la. E se li menm tou, non sèlman mwen gen enfòmasyon ke jij la te tande, e se menm Pè Madoche sa Dcpj trè resamman la pibliye on liste d'avis de recherche e non l ladan l. Donk w ap pale de moun k ap fè de demach pou wè si ta genyen on òdonans de non lye ki rann, si ta genyen de desizyon jistis ki soti an favè l e n ap pale de responsab legliz. Donk san lang de bwa on pale kanmèm de reveran pè Jean Mardochevil. Donk fòk nou klè. Lang mwen pa fèt an bwa mon cher ami. Li fèt an vyann, li pran gou e li m itilize li nan fason m ap pale. Pa bliye ke mwen menm mwen gen konviksyon ke jiska prèv di kontrè, tout moun ki pa pwouve koupab gen sa yo rele yon prezonpsyon dinosans kont li. Men lè w inosan ou pa kache. ou pa nan kache ok e fok nou reyalize tou ke depi 2018 legliz episkopal se yon legliz ki san chèf paske yo te fè yon eleksyon ki avòte paske eleksyon te tèlman gen fwod ladanl. ke lèzinstans etranjè ki ta dwe valide eleksyon sa a rekonèt rezilta eleksyon sa a, yo te di ke. Ou di eleksyon an te gen fwod, sa vle di menm nan legliz tou nou fè ti fwod nou? Se legliz l ap pale la. Ay di bagay sa se anndan nou li ye nou fè fwod. Sa vle di se pa nan zam sèlman episkopal yo nan fwod. Lè m di nou an m ap pale de. Yo nan koripsyon legliz la nan son ansanm. Wi, sa vle di nou koken tout kote. Men mwen vle di nou ke legliz la se pa tou senpleman yon yon kay ki bati kote moun vini yo chante yo jwaye eksetera legliz la se yon administrasyon li ye ki fè li gen moun ladanl menm lè ou wè nan pak kochon gen kochonri enben nan tout asosyasyon kote gen moun ap gen mounri ki fèt ladanl mounri ki vle di gen moun kap fè koken nan jwèt la. Gen moun kap eseye tire ak. Kap bay domino, kap bay manti nan mi nan domino a. Exactement. Gen moun kap met mi nan domino a. Gen moun ka doub 6 la nan men yo, yo pran pòz se doub blan li ye. Men, paske se yon asosyasyon imèn li ye, li gen tout sa ki genyen nan moun nan ladan l. Donk fòk nou pa nan kache men voye wòch oubyen kwakseswa. Donk wi, eleksyon yo te fèt. Tia, èske legliz Ayiti a li otonòm e o pwen ke se nou menm ki deside de pa nou menm? Paske m konnen legliz episkopal anglikan li gon koneksyon avèk Angletè. Nan tout dezòd sa yo, kisa e. tèt legliz la nan nivo entènasyonal, nan nivo Angletè, ki sa yo yo di, ki reyaksyon yo pa rapò a sa? Bon, yo ta renmen ke se yon pwoblèm ayisyen, ke ayisyen rezoud. Pa bliye ke nan jan legliz la striktire a, Yon dyosèz se yon antite m ta ka di pou kont li ke li ye. Gen de petèt se relasyon dantrèd, gen de petèt relasyon dechanj kiltirèl, sosyal e relijyez, men se pa paske nou se pitit yon legliz ke lè nou fin granmoun tèt nou Papa nou a manman nou ka di nou ki sa nou dwe fè. Donk, letranje ap gade, menm jan w wè y ap gade gouvènman an Ayiti, epi y ap di, Trouvez-vous une solution haïtienne à la crise. Sof ke, ban m di w, pa gen moun ki sou pouvwa k ap annik rete, li vire do l ba w, l ale, l kite pouvwa a. Li enpòtan pou nou konprann sa. moun ki te ka pran desizyon mete lòt moun sou kote. Pase m pa vle nou konprann se yon bagay ki senp la situation de l'Eglise Episcopale d'Haïti aujourd'hui. Li pa senp jan nou panse a. Se nasyonalman pou pwoblèm nan rezoud. Sa vle di kisa? Pou ta pa genyen de prise de conscience ki pran de pa de la part des dirigeants. Pou yo ta di, se pa paske m responsab de sa yo di m yo non ki fè m ap met kò m sou kote. M ap met kò m sou kote paske gen yon dout rezonab ki plane sou tèt mwen nan moman an ke m pa klè nan administrasyon m. M ap pèmèt ke gen de moun ki nan legliz la vin asime responsabilite ke m t ap asime, letan pou lajistis klarifye sa ki dwe klarifye, epi mentnan legliz la kontinye fè chemen l. Mentnan, nan sa nou ye jodi a la a, se ke ou genyen, pa egzanp, pou lè m tande laprès k ap pale, ou tande laprès di w konsa ke pè a ap vann zam, legliz episkopal ap vann zam. Bon, se sa a ki vann nan jou sa yo kòm imaj. Men atansyon, atansyon, ou konnen mwen menm a yon pakèt pè k ap pale la a oubyen k ap tande la a, e nou pa konn anyen k ap pase nan direksyon legliz la. Gen jounalis, gen pa egzanp gen avoka kap pale nan non nou la, m pa konnen yo mwen menm. Si nou ta pran pa egzanp des avoka kap pale tout la sent jounen nan la près o non de legliz episkopal, men nou menm pè yo nou pa konnen sa. Non men si nou ta fè pati de staf dirijan yo donk sa ka rive ke nou pa konnen yo. Non non atansyon, si avoka ap pale nan non legliz episkopal, li di l se avoka legliz, legliz la gen avoka l? Avoka legliz episkopal rele Harry Theodore, tout moun konnen l. M pa di yo, si yon moun yo akize l, li pran avoka l pou defann li, moun nan ap di l ap pale nan non an moun ki chwazi l kòm avoka l la. Se jis pou m ka ba w. Yon ti pwoblèm. An out 2022, aprè dosye sa a te fin pran laprès, gen yon nòt ki te soti e ki siyen. par le Président du Comité Permanent, Reverend Père Jean Madochevil, ansanm avèk Mèt Samuel Madistin, lè sa pou yo te pran yon dema, pou yo te fè yon demarkasyon par rapò avèk arestasyon Reverend Père Frantz Col, e pa vre? Frantz Col la. Donk jodi a ou di konsa ke Legliz Episkopal li menm li gen avoka ke w sot site non l lan e kisa w fè de Mèt Samuel Madistin e trè resamman la Mèt Pegi Jan ok ki yo menm di se legliz la ki bon pa pa pa petèt nan yon degre mwend pou Samuel Madistin ki li menm siy yon nòt avèk Pè Madoche men Pegi Jan ki di li menm se legliz la ki angaje l menm. Wi men nan yon sitiyasyon espesyal tou eske legliz la pa ta ka angaje de nouvo avoka pou ranfòse sa k la? a legliz la. M pa konn si nou tande m. M pa di nou sa pou m moutre nou nèg sa yo pa gen dwa chwazi avoka non. Mwen ban nou enfòmasyon sa pou m moutre moun sa yo nou konsidere kòm chèf legliz la toujou yo ap aji yon kote rès legliz la yon lòt kote. Èske prezans yo nan tèt legliz la toujou pa frajilize legliz la kòm pèsòn moral? Paske m pa vle, m pa vle pou n jis ap di bagay yo poutan ou sot eksplike sa la, gon administrasyon anndan legliz la e gon òga, kòman, gon òganigram, gon jan legliz la òganize. Ou konprann pou di ke. men kiyès ki nan tèt nan tèt li nan tèl nivo, men kiyès kap fè kisa, men kiyès ki sekretè, men kiyès ki prezidan, gon sèten yerachi. Kounye a la si vin gon skandal, m sipoze règleman ki reji fonksyònman legliz episkopal la, li prevwa de bagay, donk si entèl pou yon rezon oubyen pou yon lòt pa disponib, donk kòman sa ap fèt pou mete entèl de kote annatandan gen de bagay fòmèl ki fèt swa eleksyon oubyen kongrè m pa konn jan nou rele l anndan legliz la. Bon, mwen menm m ap di w ke pou mwen, m panse gon tolerans oubyen gon koripsyon ki ap mache nan sa k ap pase a la. Piske ban m di w, nou te wè pastè Lafleur te gen yon gwo pwoblèm avèk yon videyo ke l te mete deyò ki te soulve la clameur publique. Men imedyatman. Depatman, ministè de titèl la te rele l e li te prezante l e yo te reprimande l, yo menm pran sanksyon kont li. Mentnan, poukisa onivo de Legliz Episkopal, piske gen yon moun k ap siyen de dokiman ofisyèl pou Legliz la, li kanpe nan mitan yon legliz nan Lagonav, nou tande de bit odyo ke kèk fidèl voye ba nou, kote lap di ke li te li te li te oblije repliye li tounen eksetera moun ap rele anmwe pou li eksetera kote lapolis vreman kote enstitisyon ki aple a aji lè on moun nan mawon lè on moun rechèche eske vreman gon rechèche oubyen eske la kesyon episkopal li fè pati de on mistè ki fè ke lankèt va se pousuiv endefiniman. Donk, se yon gwo kesyon pou nou poze. Kote ministè de titèl la? Nou sonje ke te genyen direktè ministè dè kilt ki te a yon moman done rantre nan dosye a pou l di ke pa t gen de demand ki te fèt eksetera. Kote ministè sa? Eske jounen jodi a li kenbe, li mande de règleman de kont Parce que moi, j'ai l'impression, pour l'église épiscopale ont entité légale, il faut bien que le ministère des cultes valide l'action l'église là a posée. Alors, n'a posé question ça, L'autre c'est un Oui, euh, Nathanaël. Non, non, situation côté euh, ces bergers qui trouvaient sur le banc des accusés, Qu'en est-il de brebi yo, brebi yo, e la m'ap pale de de fidèl yo, kisa nou di yo, ki mesaj nou pote ba yo pou yo kenbe, e m'imajine e dènye jou sa yo nou pa fè resèt, èske legliz la kontinye ranpli oubyen gen mwens moun ki vin nan sèvis nou yo? Pèmèt mwen fè entèvansyon sa, pèmèt mwen reponn kesyon sa Pè Nathanaël. Ban m di nou pandan m'ap vin reponn ak kesyon nou nan emisyon an jodi a. Yon fidèl ki wè mwen te di map nan emisyon an maten an li ekrim li dim pè Avril mwen konte sou ou wi mwen lapriyè Bondye pou ou pou Bondye baw fòs ak kouraj pou defann legliz nou an pase jodi a nou menm nap mache nan lawont e nan la desepsyon ke lespri sen an kouvri w nan travay ou pral fè a kisam vle di pa sa e e Pierre Renel René. Ebyen mesaj nou a fidèl yo se ke fidèl yo yo gen responsabilite pa yo jodi a nan sa kap pase legliz la. Kite m esplike pou tout fidèl ak pou tout opinyon piblik nasyonal e entènasyonal kap tande m nan moman sa la. Legliz episkopal se yon legliz ki fonksyone an 2 chanm, la chambre des laïcs e la chambre du clergé. Fidèl yo gen 50 pousan. Pouvwa nan tout ou ap tandem silvouplè fidèl yo gen 50 pousan nan alò antèm de pouvwa nan tout desizyon kap pran nan tèt legliz la fidèl legliz episkopal dayiti jodi a map pale avèk nou nou menm kap tandem tout kote. Alo? Iresponsablit wi wi alo mwen la mwen la nou tande wi re res responsablite sa pa lòt bagay N ap ke tou konkli tou nan entèvansyon nou yo dakò? mèsi ke fidèl yo òganize yo. Òganize yo atravè komite, konsèy fabrik ki gen nan chak legliz yo pou ke ansanm, paske konsèy fabrik yo poko janm pran desizyon, m ap pale konsèy pawasyal yo, tout konsèy de misyon ki genyen yo, yo ka gwoupe yo ansanm epi yo pran yon pozisyon komin pou yo di non sènèt ase, nou pa vle legliz nou an kontinye mache nan desepsyon. M ap fini pou m di, m ap mande lapolis. Pandan l di l ap chache moun, moun yo nan tout traje a, yo nan tout aktivite yo. Ebyen, si lapolis ap chache moun, moun yo la, ebyen al chache yo kote yo ye a. Gen anpil lòt moun tou m tande non yo site nan dosye a. Yo site non pastè, m poko tande pastè sa yo arete. Nou menm fidèl legliz episkopal, nou menm prèt legliz episkopal, nou bezwen konnen verite. nan sa kap di sou non legliz nou an e si bagay yap pase la dwann eske pa gen lot moun ki responsab nou pa di moun la dwann yo tout moun la dwann responsab men kan menm si yap fè sa depi tout tan sa eske pa gen otorite ki gen men yo tranpe nan sa ke yo dwe chache moun ki tap voye zam yo moun ki tap resevwa yo. Nou bezwen verite etabli sou kesyon sa a pou Legliz Episkopal retwouve sa dignite d'Egliz, sèt Egliz ki ap fyè de sèvi on peyi, on nasyon, on pèp. Nou gen lekòl tout kote nan peyi a, lopital tout kote, inivèsite prèske nan tout depatman. Nou se on Legliz k'ap sèvi on peyi. Nou santi nou endinye, deranje, kontrarye e blese Lorsque le nom de notre eglise est attache a ces scandales e ki pa fè onè nou. Donk mwen remèsye nou e mwen kwè ke mwen kwè tout moun kap tande pou yon fwa konnen ke nou tout pè yo nou pa enplike nan salte non legliz la site jodi a. Gen bde prèt kap travay pou le bonheur, pou l'expansion de l'evangile en Haïti, pou l'expansion des œuvres sociales, économiques et culturelles en Haïti. Nou pa gen non nou attache a. Dakò. Wi eben mèsi anpil mon père. Alo yale se pa Nathanaël Nathanaël Saint Pierre e lòt pè a pè Avril eben mèsi anpil. M te vle jis di an dènye mo se ke menm jan nou wè popilasyon ayisyèn nan enpe zonbifye ke li pa vle pran ankenn desizyon pou li mache defann dwa li, enbyen episkopalyen yo se ayisyen yo ye tou. Yo gen la peur des autorités, la peur du pouvoir, la peur du pouvoir établi. Donk mesaj nou se yon mesaj konsa li ye. Jounen jodi a nou tout lib devan Bondye e nou tout nou gen dwa pou nou viv tankou moun ki moun. Donk fòk moun ki koupab yo peye pou krim ke yo fè e Fòk nou menm antank episkopalyen nou kanpe pou nou mande yo redevans yo, pou nou di yo, pou nou mete yo an fas de responsabilite yo. Donk toutotan nou pa fè sa, menm koripsyon an ap kontinye, epi malerezman plis koripsyon an ap kontinye, se plis legliz la ap sal.